Vandredi 4 novanm 2022, bonjou bonswa tout moun, byenvini sou kanal paw la ak menm plezi an nou kontan rejwenn ou jodi an la donk nan nouvèl videyo sa e nap pwofite di mèsi ak tout zanmi konpatriyòt tout sila yo Kèlkeswa kote ou ye nan mond sa e kèlkeswa tou a lè wap disponib e pou asiste video sa e nap diw byenvini lakay ou pa ezite envite yon fanmiw zanmiw konpatriyòt ou ebyen yon makrèl ou vin abòne avèk kanal sa ebyen pou tout moun ki bezwen rete enfòrme sou sa kap pase nan peyi dayiti pa gon lòt opsyon ke tvlakayhaiti pwen kòm. Gwo nouvèl, lapolis frape fò, nou konnen dosye Genèf la, nou prèske gen kanpo avèk sa, ebyen lapolis ak lame yè jedi an ki yo menm bay Genèf anpil bagay pou kenbe nan men yo pou debloke Varreux, ebyen nap diw ke se prèske tout inite. Donk nan pnh la ki yo menm te deplwaye nan Varreux e sa w tande a la a san pitye nèg yo mete Genèf deyò devan Varreux nèg yo mete Babekyou nan kouri ebyen Genèf la a ki yo menm deja santi bagay la pap bon pou yo e lapolis ki debloke Varreux e nouvèl la konfime Varreux li menm li debloke ebyen se la anpil moun pral tann eske gaz la pral ebyen distribye nan tout ponp yo pou tout moun achte gaz nòmal nan pri nòmal pou nou pa ap achte galon gaz konbyen e donk 100 dola ayisyen bagay la grav. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou ebyen gen ansyen senatè Asad Volcy ki li menm ebyen tap e pran direksyon kay Tonton Sam e sa ou tande a yo kenbe Asad Volcy e voye misye back Ayiti e genyen tou ansyen senatè Youri Latortue avèk aktyèl prezidan sena a Joseph Lambert Peyi Canada sezi byen nèg sa yo jele tout kont nèg sa yo pran gwo sanksyon kont Youri Latortue avèk Senatè Lambert. E nou konnen depi kèlke jou la a ebyen peyi sa yo ap frape fò la a nou wè yo depòte madanm plizyè chèf gang le ka de Luckson anndan Savyen depatman Latibonit peyi Lèzetazini depòte madanm misye e gen lòt bandi toujou Babekyou nèg sa yo nan kouri paske Etazini pral depòte tout bandi ki yo menm gen madanm yo lòt bò a e FBI deja ap mennen gwo ankèt ebyen sere sere la a pou mete lapat sou madanm tout chèf gang sa yo e kilbite yo tounen Ayiti ebyen se tout enfòmasyon sa yo ke nou pote pou anndan videyo sa bòn ekout tout moun enjoy nap tounen pou yon pwochèn videyo. Ebyen nou wè ka viktim la, jan nap swiv nan video an, se sesi te, nou pral pale de sa, nou pral bay, nou pral baw plis eksplikasyon paske jodia la, nou toujou mande pou lapolis fè operasyon pa gen pwoblèm, men omwen mesye, un minimum hein, yon minimum, paske la se pa nòmal pou ke se inosan ki pa gen anyen avwa kap viktim. Evidaman nou pral baw plis detay, pi sou menm dosye sa, an kelke sòt nan kesyon e, e, parapò a kesyon ensekirite an, Ebyen nou wè mesye mesye je mesye izo yo bò kote pa yo ki fè ki atake yon bis donk nou pral pale de sa medam mesye sa se kanmenm trè grav epi gen anpil lòt aktyalite fòn touche egalman men nou pap rete twò lontan paske nap raple w pou pli ta medam mesye e pou jounen vandredi a apati de midi A pati de midi, ebyen n ap tann tout moun devan biwo premye minis lan medam mesye. Randevou devan biwo premye minis Trudeau e jisteman pou nou al fè pase revandikasyon nou paske kounya la si efektivman yo pran kontwòl Evrare nou wè pa gen manifestasyon, pa gen dechoukaj anndan peyi an. Ok, pou ki rezon yon fòs etranje pral met pye l an Ayiti la? Pou ki rezon? Ebyen wi efektivman fòk nou menm fè pase revandikasyon nou pou n al fè tande la rezon. M panse se enpòtan. Men avan sa ban nou salye Salomon frè pa m kòman nèg ye? Bonjou Jimmy, n ap salye tout entènot yo, n ap salye tout ayisyen k ap viv atravè mond lan. Ankò yon fwa nou byen kontan pou nou antre lakay ou pou nou vin enfòme w de tout sa k ap pase ann Ayiti Pou ale to je di. Wi Salomon efektivman nou te gen anpil enkyetid men erezman tout bagay korèk bò kote paw men nou pa kapab di tout bagay korèk paske nou wè nap gade nan video an gen anpil moun ki pat gen anyen avwa nan operasyon sa ki mouri kay yo kraze monchè se pa yon bagay ki piti. Efektiman vre Jimmy nou kapab di jodi a la pou lapolis tante pran kontwòl Evrare a te gen anpil kout bal ki te tire nou kapab di men gen anpil anpil jèn gason ak jèn fanm ki arive tonbe nan zòn Chantrèl e poukwa pa zòn Waf Jeremi Poukwa pa e Pon Wouj? Enben, arive nou sou lè jodi mi nou kapab konstate te gen anpil moun ki te blese pa bal, anpil moun ki te arive viktim selon sa anpil moun di nou, se pandan ke polisye yo ap tire, enben yo menm yo mete 2 men yo anlè yap rele, yo di non lapolis pa gen dwa ap fè zak kriminèl konsa paske lapolis la pou pwoteje ak sèvi, sa w tande a tou, enben cha blende a se konsa atò Li te tire sou yo selon sa temwen yo yo te deklare nan mikwo chanèl moun afè Bon Suivi e men nou te kapab konstate plizyè mò a tè a vini pa rapò nan kad operasyon pou kapab debloke tèminal Varreux a sa koz anpil pèt de vi Jimmy pa rapò nan kan Jenèf la Jimmy. E vwala pandan se tan e medam mesye mwen gen yon odyo m ta byen renmen pataje avèk nou e odyo sa li enpòtan e nan kèlke segond wap wè gen gen plizyè moun ki se ki blese men e sitou nan ka sa ok vwala annou rete la nou aprann bò kote e mesye sa ke nap swiv la nou tande ke li ta mouri Ok li ta mouri pou moun ki pa konnen gen moun ki gen al di ah misye se souman youn nan youn nan manb Genève yo ebyen sanbletil ke si nap tande odyo anh nou byen di si nap tande odyo an ebyen mesye an di mesye sa pa gen anyen avwa avèk kesyon Genève se senpleman yon senp sitwayen kap chache lavil menm jan ak tout lòt yo ebyen bon nou envite w tande odyo an e sanbletil ke misye mouri nan moman nap pale la bon an nou fè w tande odyo an wap konprann plis. Mezanmi map salye tout moun ki sou group forum dijans e jèn gason sa nap gade a e se pa yon jèn gason pa egzanp e pou moun pa al fè fo komantè pou yo pa di se bandi se se gang sela di ke e popilasyon an e pandan cha yo kite tèminal vare yo kite tèminal vare pou yal dèyè gaz la yo vin kraze. Mezanmi map salye tout moun ki sou group forum di forum di e jèn gason sa nap gade a e se pa yon jèn gason pa egzanp e pou moun pa al fè fo komantè pou yo pa di se se bandi se se gang sela di ke E popilasyon an e pandan cha yo kite tèminal vare yo kite tèminal vare pou yal dèyè gaz la yo vin kraze kay malere malerèz nan do lopital chansrèl ki se boulva lasalin yo kòmanse kraze kraze kraze kraze kounya tout popilasyon an mwen mobilize yo mwen di yo an nou leve kanpe pou nou rele di abi Jistis. Epi sa polis yo fè, polis yo fè bale wouze, polis yo tiye apeprè 13 moun ki mouri. E alò, nèg yo gen plizyè nèg ki konn ap tire avè yo, pa gen yon gri, menm yon, menm yon, menm yon zòtèy nèg a zam pa pa grafonyen, pandansetan se popilasyon sivil la k ap mouri, pandansetan. ki pa ka jwenn dlo, ki pa ka jwenn manje, ki se dlo lapli l ap bwè, kolera nan lari, fatra, tout pwoblèm nèt, se sa Leta ayisyen ap remèt nou, de jèn gason ki fòme, k al lekòl, k ap tann ki sa peyi a fè pou yo, se kon sa lavi yo ap pase. Nou gen apeprè de 13 moun ki mouri, pèsonaj ki aje de 60 an, 70 an, tout mouri anba bal lapolis. Jodi a la, n ap mande sekou tout moun pa bò kote yo, dwa de lòm jan yo kapab, kominote entènasyonal la jan yo kapab pou n wè dan kèl mezi popilasyon sa ki nan lari a kòman nou ka pote sipò, api ba yo. Se poutèt sa mwen lage SOS sa. Jèn gason sa rele Benson Joseph, Benson Joseph. Se li menm ki viktim e tout moun sa yo al lopital. Sa ki poko mouri yo al lopital men nou gen apeprè de 13 moun ki mouri sou le chan. Jèn gason sa a al lopital nou poko konn ki nouvèl k ap vini ok. Vwala, vwala pi bon. Evidaman m konnen anpil nan nou nou petèt deja tande ekstrè an sou chanèl lan men n ap senpleman reprann ni pou ou medam mesye pa rapò kòman operasyon yo t ap mennen la kout bal ki te genyen apremidi an e medam mesye. Vwala e vwala e mèdam mesye vwala bon antouka nan eskize nou. Bon nou menm nou menm antanke militan angaje e k ap viv e nan popilasyon defavorize a jodi a nou menm sa k ap pase anndan chansèl e onivo Pon Wouj li endiye nou sa k fè li endiye nou popilasyon an pa gen dlo li pa gen kay, li pa gen manje, se dlo lapli ke popilasyon an ap bwè, kòm Bondye wè, li pa bay pènsan sekou, nan moman lè lapli tonbe popilasyon an pran dlo a yo trete l yo bwè, pandansetan moun yo ap mouri nan kolera, lapolis vin la, lapolis gon djòb sal ke l ap fè pou Ariel Henry, lapolis pa vin fè travay Pwoteje sèvi a. Lapolis di n vin tiye moun pou Ariel Henry pou yo ka rete sou pouvwa. Nou menm antanke militan angaje, nou pran reskonsablite nou. Nou di depi lè nan yo fin tiye prezidan Jovenel Moïse, y ap fè represyon sou popilasyon an sou pretèks y ap di katye yo gen nèg ak zam epi se menm yo menm ankò ki kreye nèg ak zam yo. Nou menm popilasyon an, n ap mande sekou, dwa de lòm, tout moun nèt ann. Konbyen moun yo viv? Vwala, vwala e medam mesye, bon se su e sèten e nou oblije prudan anpil men e kanmenm e la ou tande sitwayen an misye di w gen minimòm pi piti 13 moun hein, pi piti 13 moun ki pat gen anyen avwa avèk kesyon konfwontasyon avèk lapolis ebyen ki tonbe la, pli piti apeprè 13 e donk m pa konnen bon se su e sèten la nou wè bò kote lapolis yo menm yo gentan sòti nòt yo kontan dèske yo pran vare bon men an menm tan M wè pa gon nòt ki sòti kòm kwa ke yo menm yo ta di ke e pou moun sa yo ki viktim nan eske kisa kap fèt avèk yo sa pa sòti e wi Salomon. Efektiman vre li di men nou kapab di pa rapò avèk kesyon tèminal Vawey a nou konnen depi kèk tan e nou konnen ki te nan men selon sa yo te di ki te nan men Mesye je nèt yo, enben jodia la selon tout enfòmasyon nou wè Frantz Elbé bò kote pal ki remèsye polisye yo pa rapò avèk bèl operasyon sa yo mennen nan baz je nèt lan. Men nou kapab di jva ou etazini depi kèk tan de anpil batay se sak te koz anpil te la lito tap di pou wè kòman yo te kapab antre andan peyi a vin okipe peyi a. Lapolis reponn kontwòl tèminal vare. 3 novanm nan, enben nou kapab lèse yon kòmantè, nou kapab di ajan polis nasyonal Dayiti yo reprann kontwòl tèminal Vare, petwòl Vare a, jedi lò de yon operasyon kondwit pa plizyè inite espesyalize e seksyon polisyè, enfòmasyon an se konfime pa direktè jeneral Frantz Elbé. Nou kapab pale Vare pa sou kontwòl gwoup ame yo, se te deklare Frantz Elbé k pa yon operasyon. Direktè jeneral lapolis nasyonal la Frantz Elbé li pa mete. Li dakò e li felisite, li konplimante polisye yo ki yo menm ki fè yon bèl operasyon, ajan inite udmo, bri, cimo, utag, swat e blvv yo ki te patisipe nan operasyon polisyè sa ki te kondwi avèk yon blokaj, nou ka pale nan gran sant stokaj Bon Bondye kontwole yo. Men kounye a kesyon nap poze la di ni eske kounye a vawè ki debloke a la kounye a eske kriz la li pral rezoud oubyen eske ki manèv ki pral genyen pou gaz la sòti anndan vawè a nou pa konnen di ni men nou konnen pi gwo blokaj peyi a te genyen la se tèminal vawè enben jodi a la kòm tèminal vawè li debloke enben nan jou kap vini la yo eske gaz pral kapab sikile nòmalman men anpil moun ta swete sa, men tou pa rapò avèk tèminal Vare, èske kesyon ensekirite a tou li pral genyen yon solisyon pa rapò nan jou k ap vini la yo Djimy, men nou pa konnen men nou konnen sèlman lapolis reprann kontwòl tèminal Vare selon Frantz Elbé direktè lapolis la ki deklare sa Djimy. Wi efektivman donk medam mesye bon la nou kapab konprann e men Salomon nou bon m pa konn si ou menm ki te nan feu de l'action e nou wè gon ti pitit e ki laj m kwè 9 ans 10 ans si nou raple nou byen e malerezman nou t ap gade video ansanm medam mesye nou te an dirèk e nou wè ki li menm ki pèdi papa l podyab e ti pitit la se grenn papa senpleman li te genyen ebyen nan kad Afrontman, lapolis touye e papa. E eske nou te resi gen jwenn plis kontak avèk li? Ebyen di men nou kapab di pandan nou te anba, nou te pou nou pandan nou te anba pou nou te eseye pou nou kontak e pitit la, men te gen pou te ba nou kontak e manman li, map pale de matant lan li menm kap vann nan nan mache kwadèbotal, pandan matant lan li menm ap vann mache kwadèbotal se konsa papa li menm li arive tiye pa bal Pou kay pa t tonbe sou li, di men pwent li arive kase. Men pou kesyon timoun 12 an, di men nou kapab di w se e enpe plita nou ap gen chans pou nou pran nimewo matant lan, di men pa rapò e e si ta gen moun ki ta vle ede ti pitit sa, paske lè ou ap viv nan yon seri de zòn leta pa egziste ladan, lè w ap viv nan yon seri de zòn, jodi a la nou kapab di leta pa egziste, Men depi leta pa egziste nan yon zòn jodi a nou kapab di, enben zòn sa li lage a li menm sèl. Yon timoun 12 zan papa l arive mouri, enben l ap viv sou kont matant e w ap viv nan seri de zòn ou kapab di w e parapò ou se bri bal w ap tande a 12 zan daj e w ap parèt kòm se ou kòmanse fòme sa vle di sa l vle di a ou kapab wè nan jou k ap vini la timoun sa si pa gen yon moun ki kapab pran swen l, si pa gen yon moun k ap ede l Sikolojikman paske l twomatize, enben demen ou kapab pèdi li, ou el kapab tonbe nan nenpòt bout sal, li kapab tonbe nan nenpòt bagay Jimmy se vrèman malere pou se sa nou ap aprann e nou te wè gon demwazèl tou yon bèl timoun 4 ans sou ponyèt li ki tap rele osekou l pa kapab ankò paske Ebyen nou wè lapolis lan ki rive kraze kay li selon sa li menm an li rakonte e bò kote pa l lan ebyen di menm kwè gen anpil moun tou ta renmen tande pitit sa 12 an an ebyen pa rapò avèk sitiyasyon ke nou t ap viv nan zòn tèminal bare an palan de zòn Chantrèl, Waf, Jeremi di. Wi, paske m wè gen plizyè moun ki te gentan met enterè, ki di ke bon si gen posiblite pou yo ta fè yon jès ak li dirèkteman a, e ke se swa a matant lan, bon m panse ke tout jès ap toujou byenvni, men se si e sèten fòk li byen kowòdone, paske nou menm nou pa pral fè anyen kòmsi pou nou menm pou nou ta jwenn glwa, pou nou ta, ou konprann, non, si n ap fon, si n ap pote yon èd, e nou pral eseye wè kòman nou kapab pote l dirèkteman bay matant lan pou ede ti pitit la, men an menm tan tou, fòk nou pa bay tèt nou manti, Se kòm si li kaziman enjis, se ka, se pa li menm senpleman. Tèlman gen, gen lòt ke nou pa jwè nan kamera ki gen, ki nan menm sitiyasyon an. Men evidaman medam, mesye, bagay yo grav e bagay sa yo fè, bay moun tèt fè mal. Epi lè w ap gade, nou menm ki gen pitit nou nan laj sa yo, timoun k ap grandi, k ap leve nan laj sa yo, jodi a la, ou wè jisteman bò kote lapolis, yo menm, yo felisite siksè dèske yo antre nan Varreux an. Men yo pa di on mo pou timoun sa jodi a la ki pral leve san papa, ki pa gen manman. Demen si timoun sa vin fon, vin ta tounen on move moun, se yo ki pral di timoun nan, ou konprann? Donk, pandan gen operasyon k ap fèt, m panse ke mesye, nou gen kòb nan men nou, an palan de enstitisyon an, nou gen mwayen nan men nou, omwen mete on, mete, mete, mete on evènman paralèl, prepare on bagay pou moun sa yo ki viktim nan, Donk, tout sa se prevansyon. Men, antouka, jan nou toujou di, nou pap gade paske leta pa egziste, men senpleman nou menm, e nan fason ke nou kapab ede, ke se swa li menm, ke se swa lòt, n ap fè l. Paske nou toujou di l nou gon grenn Ayiti, timoun sa yo se yo k avni demen an, e demen nou. Donk, ban m senpleman reprann ti ekstrè an pou ou, medam, mesye, e byenke m konnen nou te gentan tande l, men l enpòtan. Men lè Del de Paul moutre men sak te pase ebyen o mwen yo gon ide paske gen moun jiska mentnan ki pa kwè ou imajine chòk chòk sa pral ye pou matant lan podyab ap kal degajel kal chèche yon kal chèche yon kichòy poul pote bay pitit lan poul aprann ke papa mouri mezanmi bagay yo grav waw bon frèm e Salomon jan nou dil e nap gade plita poun wè nan ki mezi men pou kounya la li pap fasil paske jiska mentnan Gen operasyon, gen tire an tou moman, donk nou menm tou fò n pwoteje tèt nou frè m. E, wi Djimi, men gon bagay m ap di sou sila Djimi, pa rapò, nou konnen gon ekip bann malveyan nan dyaspora a tou Djimi, pèmèt mwen di sa, gen ekip bann malveyan, pèmèt mwen di sa, e m konnen e li minorite, li trè minim, Men, gen moun ki malveyan. Kounye a l a di, Men, m ap fè tout mwayen posib pou m jwenn nimewo matant Edith la pou m kapab ba ou, men si yon moun tande fè yon jès pou yo kontakte w, paske nou pa vle, paske ou konnen gen plizyè kan k ap batay. Ou gen pou wè gen moun sa sèlman, sa sèlman, Mariba sibi E e paran tou, lè w konnen e n ap fon bagay pou n ede paran sòti tèt li, pou wè se nan labib e n ap fouye l, pou wè se nan e nan latwoublay n ap fouye l, men pou evite sa yo fèt jmi, nou ap oblije si nou gen nimewo paran an, Men lè sa nap kontakte Jimmy, Jimmy li menm li kapab e e fè sak pou rive a rive jwenn e matant lan paske jodia la nou trè pridan nan tout sans pa rapò avèk kesyon gen de moun ki ap viv aletranje yo menm yo pa pou Ayiti chanje Menm moun sa yo tou jodi a la tou, yo gen pwòp kan pa yo, yo gen pwòp baz pa yo, e la ankò di li, pou n evite timoun nan sibi yon dezyèm fwa, lè n konnen se ede n ap ede, epi w wè gade, la l tonbe nan yon bagay ki pi rèd ke sa ankò, paske timoun sa jodi a, a laj de 12 an, li ta merite pou l kontinye ale lekòl, a laj de 12 an, li ta merite, jodi a, Yon asistan sikològ, yon asistan sikyat osi, li ta merite pou li ta jwenn yon bon swen e sante, li ta merite e timoun sa pou l wè kòman li kapab respire yon lòt lè pa rapò avèk sa li deja viktim nan akoze papa l l ap gade ki viktim devan l e matant li ke li menm ki ansanm avèk yo ki al vann, ki al degaje, ki al gade sa lavi ka bay Nan bouske lavi l pèdi lavi l.